Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout moun anfòm, eske tout bagay ok. Ebyen eh nou la, eh, nou pral pote ba ou yon premye emisyon, e nap gen chans jwen yon dezyem emisyon. E map mande nou pou nou pa rate ankenn emisyon jodia la sou sa nou ta kapab rele chanèl multi media yo RL prod, RL news, RL media pro tout sa paske gen anpil dosye nou pral pote ba ou. E gen emisyon m ta kapab di sèten fwa mwen degaje frustrasyon m ladan yo e m panse ke bon. Mwen gen rezon. Mwen gen rezon paske m son Ayisyen dabò ki konsène. Kòm si m santi ke rete nan yon mikwo, chita ap pede pale, pale, pale, bay enfòmasyon chak jou, eee nou menm tou nou gen pwoblèm. Nou menm ki jounalis nou gen pwoblèm. Dèfwa yo konn kidnape nou, dèfwa fanmi nou viktim. E menm lè kòm si. yon pwòch nou pa ta viktim, men le fèt de regarde sèt sitiyasyon an fas, ebyen depi w se Ayisyen m santi ke kòm si sa pa ka padone nou. Donk, mesye tanpri souple, gon bagay m wè k ap desine la, m pa vle sa. Mkm. Sa p ap fè m byen. Kòm si sèt istwa, menm lè nou pa kapab vre, kòm si jounen jodi a la a, anpil lòt nasyon ap deside, èske Ayisyen ka kabrit? Èske Ayisyen ka chen? Èske Ayisyen ka kochon? M pa kwè zansèt yo te goumen pou sa. E si nèg yo te konprann ke yo ta pral batay pou sa jounen jodi a, franchman, yo pa t ap janm antre nan yon konba kon sa. Pou yon pèp batay, li pran endepandans li, jounen jodi a la a, li tèlman pa ka viv, antre li menm, dirijan, dekantasyon ki genyen ant dirijan avèk popilasyon an, kòm si se lòt nasyon k ap deside, pèp sa a ban m wè, Eske Nou ta kapab lage yon posture de chen nan figil, yon posture de kochon, yon posture de bèt? E se sa kap deside pou nou. Tanpri Ayisyen, an nou goumen nou pou n evite jan de repitasyon sa yo. A non, se pa posib. Nap vini talè pou n kapab pale de kestyon sila yo. Men tou dabò, an antre nan dosye enpòtan E sa ki evidan pou le moman. La polis li fè konnen li stope 2 bandi. E pami yo yon sèten de Belo. Anpil moun konnen. Youn nan alye chèf gang Ti Madi ki ap opere nan Onavil, Jerizalèm, Kanaran. Nan dat mèkredi 10 out 2022 an. nan echanj de tir. Nèg sa a daprè lapolis te ame ak yon pistolè kalibre 9 milimètre mak Beretta epitou seri a se THJ 46 413. Belo te enplike nan plizyè zak kriminèl pami yo kidnaping, detounman machandiz epi vòl ame ame. Gen yon lòt prezime bandi. Anpil moun konnen sou non Papito ki te fè pati gang ki dirije pa Patrick alyas Patchouco. Band malfra sila a ki yo menm ap ransone machann yo nan mache sab nan Kanaran espesyalize yo tou nan zak kanbriyolaj Rozenber yon lokalite nan Bon Repo daprè lapolis ki souliyen ke Papito yo te sispèk li patisipe nan egzekisyon nan lannwit 25 pou louvri 26 jiyè 2022 Daphné Joseph, madanm Doktè Ecclesiaste Noël. Viktim nan, 34 lane, te fèk fè yon bebe ki gen sèlman 10 mwa lè nèg yo touye l lakay li. Toujou daprè enfòmasyon lapolis nasyonal dayiti. Eske lapolis an fè byen ou non? Li rete a nou menm pou nou kapab kòmante sou dosye sila. Kowòdinasyon de près ak relasyon piblik lapolis nasyonal dayiti atravè inite pwodiksyon odyovizyèl Alo Lapolis prezante bay piblik la yon repòtaj ki reyalize nan kad arestasyon Dieudonné Patrick manm aktif gwoup gang ki dirije pa Ti Greg ensi koni pou enplikasyon prezime li nan ka kidnaping, usage de faux, vol à main armée, etc. Fòk nou raple ke Dieudonné Patrick jwenn arestasyon li se te nan dat vandredi 5 out nan Delma 33. An nou swiv. Nan divès operasyon polis nasyonal la mennen wikenn pase a, Dieudonné Patrick se non youn pami endividi ki te jwenn arestasyon l jou ki te vandredi 5 dawout 2022 a nan Dèlma 33. Endividi sa a ki gen prezime enplikasyon l nan plizyè zak malonèt tankou vòl, touye moun, fè fo papye, elatriye, ta pral jwenn arestasyon li toutswit aprè li te fin transpote an ijans yon dam selon sa li di li te bay woulib Men pa la swit ki ta pral blese pa bal nan kad yon atak daprè sa Dieudonné rakonte. Twouve ke gen yon mis ki di m ke dam nan pèdi anpil san fò m ta degaje m pou m jwenn san pou li. Epi se konsa ajan an di m ke m pap ka sòti a machin nan. Epi m mande msye poukisa? Lè m mande msye poukisa, msye di m bon e ou pap ka sòti se. Se lòd li ye, se wap vouke m pa sòti. M di msye, ebyen ok, m ap ret tann lòt ti moman, m wè lapolis parèt. Lè lapolis parèt, lapolis mande m pou m akonpay, pou yo fouye machin nan. Suit ak arestasyon sila, lapolis ta pral jwenn nan machin Dieudonné yon fo badj lapolis ke l ap itilize depi nan ane 2021. Lè nou poze l kesyon sou badj la, Li te reponn konsa. Bon, lakilans mwen pa di ke m ap travay nan pò a antanke mekanisyen, teknisyen, epi yo ban m baj la pou ke mwen idantifye m. Bon, si l pa orijinal m pa konnen, men e kle m konn kenbe. Nan baj sila a, Dieudonné fè tèt li pase pou teknisyen polis la. Sepandan, pou sa ki ta gen pou wè ak li afektasyon l pou ranpli fonksyon sa a, Pawòl yo pa t fin klè ditou. Non, m pa nan komisarya a. Se yon bwat mekanik, nou fè mekanik pou lapolis. Machin yo vin avèk machin nan, epi kounye a la nou travay pou yo, nou ranje machin pou yo. Sa vle di ou gen lèt nominasyon, tout bagay? Men non, m te gen lèt lameri. M te gen lèt lameri kote ke m ap travay nan lameri. M ap travay nan meri Petyonvil, m fè mekanik pou meri an. Pou kouwè l ye la a, Dieudonné Patrick twouve l nan yon komisarya nan kapital la kote l ap tann pou l al reponn kesyon devan lajistis. Lòt dosye lapolis nan Kwadèboukè arete nan dat dimanch 7 out lan Chimigè. Misye rele Chimigè Joseph ki se youn nan manb enfliyan òganizasyon kriminèl yo rele 400 Mawozo ki enplike nan divès move zak tankou kidnaping, asasina, Ou di ou pa janm nan zak. Non. Ou pa janm nan zak. M pa janm fè zak mwen menm. Men ou pa konn nan zak. Non, papa m se pwofesyonèl li ye, m tou senpleman bòs nan papa m. Papa m se bòs masonri, mwen menm m chwazi aprann feroni. Èske ou ka ban m de twa nèg? M pa ka ba w de twa nèg non. Paske mwen menm si m ta di de twa nèg pou m te ka ba w nèg ki fè kòlèt patisipe travay mwen. Si m ta di w, sa va fè m byen tou paske sa k pase? Mwen m s on pwofesyonèl, pase m gen tan leve nan zòn nan. Si l pote l ban mwen, si m pa fè l, mwen menm, yo panse kòmsi mwen bay kase ble. Mwen sa m di w la non, li ka panse kòmsi mwen menm m s on, m kont li. M oblije mwen menm, se travay m ap travay, s on pwofesyonèl mwen ye, nèg la pot kòb ban mwen pou m travay, m travay pou li men l pa gen rapò avèk sa l ap fè a. Bon, m poze w ti kesyon, sa vle di ou renmen sa l ap fè a? Mwen menm? Si m renmen sa Kolèg ap fè a, m rayi tèt mwen, paske sa vin rann kè m si mwen menm m pa viv byen tou. Sa k pase, touris pa antre nan peyi a, mwen pa ka fè kòb. Bon, poukisa w pa t avèti lapolis, poukisa w pa avèti lapolis ke gen yon move zangi nan zòn nan? Bon, lapolis la li menm, se nòmal kòm se yon moun ki ta avèti lapolis wi. Nèg sa yo se yon seri de nèg ki obsesyon yo vle wè sa nan ki danje yo ye. Mwen menm mwen menm m ka pase, menm fanmi m ap pase, pitit mwen, an nèg sa yo se bagay yo konnen epi yo serye. Se kòmsi mwen menm se mwen ki toujou travay de lapolis, de lapolis, pou yo nan zòn nan yo se si se la. Mwen menm tout fanmi m konnen tout fpi yo. Antretan anpil kesyon ap poze la pou mande kote Lanmò 100 jou fè? Kesyon sa a mwen menm tou m pa ka reponn. Men fòm di nou ke drone mwen anlè. Drone mwen anlè pou konnen kote mesye yo ye. Men ekoute, nan moman nap pale la, pa konn pou demen. Men pandan nap fè emisyon sa la fòn di ke 400 mawozo an feblès. Gwoup la parèt trè vilnerab. Sa vle di bagay la vrèman difisil pou nèg yo. Gen nèg ki ap fikse anpil kote pou yal kache. Gen nèg se site solèy. Gen nèg se kanaran. Gen nèg se anndan Tomazo yo antre. Gen nèg tou ki ap fikse Leyogàn. Se sa k fè gen yon alèt ki lanse sou zòn Leyogàn anpil abitan kòmanse ap pale pou di ke ebyen lapolis asime. Popilasyon an mete granmoun sou nou, nèg sa yo depi yo parèt nan zòn nan pou yo pa ka rete. Se sa moun sa yo menm yo di. Men, kanta Lanmò 100 jou, m ta kapab di bagay la parèt trè konplike pou li. Ou wè lontan Lanmò 100 jou te konn ap fè deklarasyon. Deklarasyon ensandyè ankò. Ou wè, aprè lanmò polisye Rejinal, nèg yo fin matirize, nèg yo fin imilye kadav li. Ou wè Lanmò 100 jou te pale. E li pale ak yon ton fèm. Jounen jodi a Lanmò San Jou m ta renmen w fè yon ti deklarasyon. M ta renmen w fè yon pale pou m wè si se menm Lanmò San Jou an. Eske pèsonaj sa a li pa vin yon pèsonaj ki afebli paske lapolis ap mache. M te toujou di nou ke fòs legal la. Menm lè w wè l an feblès, gon lè k ap rive, l ap met granmoun sou li, l ap repran fòs. Men ekoute, jan bagay la ye la a, m panse ke lapolis dwe kontinye paske li pa sipoze kite, m ta kapab di, nèg yo repran kontwòl. Men pandan lapolis ap frape, mezanmi, fò n di ke mwen mande pou gen yon fiksasyon sou baz Vitelòm nan. Fiksasyon sou baz Vitelòm nan. Pandan 400 Mawozo li menm, li an feblès. Li paret fragil Vulnerable Ebyen eh nek vite lom yo men yap monté en puissance. Komprene bien. Le temps de suivre quelques déclarations, quelques commentaires, quelques analyses, responsables d'organisation, dirigeants politiques, sous sa capacité d'un pays d'Haïti et puis après d'un Bretonner. Se malere ke yo te oblije rive la pou yon pwoblèm administratif ki anfèt pa depann de yo e ki pa toutafè tou depann de pèsonn si m kab di sa. Se yon sistèm. Se administrasyon an ki yon ti jan lan. Men la bòn nouvèl se ke se yon kesyon de frè de rezidans ki te gen reta pou sòti. Aktyèlman pandan m ap pale avèk ou an la m pa kab di w avèk sètitid. Si chèk yo pa menm gen tan sòti oubyen si yo si yo an enpresyon toujou. Paske jiska maten an, administratè, antouka responsab kontabilite nan ministè sante te nan ministè finans pou finalize pwosesis la. Sa m vle yo konprann se ke se pa paske yo fè grèv ki fè chèk la sòti. Yo pa ka fè yon chèk sòti an de zè de tan si pa t deja te gen yon mekanism ki anklanche pou chèk la sòti. Malerezman se konsa l ye. Chak ane, toujou gen yon reta nan pwosesis demisyon de premye chèk la. E yo konnen tou yo p ap janm resevwa yon chèk pou yon mwa. E kèlkeswa nonm de mwa ke yo genyen ke yo pa resevwa frè a, lè yo pral resevwa, y ap resevwa yon kantite. Nou toujou bay li swa twa mwa ou kat mwa ou senk mwa ou si mwa. Donk, se petèt yon ti pwoblèm denkonpreyansyon. Ki fè yo te rive a panse ke se grèv la pou yo fè oubyen arè de travay la si w vle pou sa kab regle men se pa sa ki ap regle pwoblèm nan anfèt. Se te yon pwoblèm ki te deja an vwa de rezolisyon. M pa di y ap resevwa 11 mwa, m pa konn ki montan chèk l ap ye men se si ke y ap resevwa plis ke yon mwa. An jeneral yo pa janm resevwa yon mwa alafwa. Se toujou aprè yon sèten tan lè pwosesis la fin finalize. Yo ba yo yon kantite de mwa. Men kèlkeswa nonm de mwa ke yo genyen ke yo pa touche a, o final avan fen pakou a yap fini pa touche l. E se se sa ke moun yo dwe konnen. Menm lè leta gen yon reta pou l peye w, tan w fè ke w pap travay la e yo pa soustrè l sou chèk ou, sa vle di ke si yo fè yon semèn, de jou, twa jou an grèv, lè yap touche yo touche pou lentegralite di tan. Men gen yon mizopwen pou n fè tou, se ke lè rezidan se n son pa. Des salariés, ce ne sont pas des employés budgétisés de l'Etat. Ce sont des gens qui sont en spécialité, donc y ap aprann spesyalite yo, et yo sou yon ribrik ke yo rele ribrik stagiaire pou ministè la. Se sa ki bay ti pwoblèm ki fè pwoblèm nan rekiran, paske se a chak fwa ke w oblije reprann menm pwosesis lan. E menm si rezidan rantre an premyè ane, fò l gen yon lèt dangajman siyen pa minis lan pou voye nan finans pou swivi administratif lan fèt. E menm rezidan sa a. Menm lè l pase l al nan dezyèm ane, fò w refè menm pwosesis lan, paske se pa tout moun ki rantre nan premyè ane ki kontinye pwosesis lan nan dezyèm ane. Gen moun ki kite de pwòp volonte yo, gen moun tou ki gen dwa pa kapab kontinye ke sistèm nan k ap mete aleka, sa rive trè raman. Donk se yon pwosesis ke chak ane pou w ap refè l. Se domaj ke se konsa moun ki santi se pa grèv pou yo revandike enterè yo, yo fonksyone. Paske an prensip, Le problème concerne les résidents ou une partie des résidents si w vle paske m kwè se rezidan de premyè ane yo ki ap mennen mouvman la. Donk sesi ne devrait pas an fèt paralize yon enstitisyon ki gen pèsonèl salarye ladan l, ki gen enfimyè, ki gen oksilyè, ki gen lòt moun eksetera. Men bon, sa w vle se la reyalite, nou oblije konsidere l jan l ye a. M panse ke fòk. Yo reflechi a yon lòt fason de fè pou moun sa yo jwenn frè sa. Paske an reyalite son frè. Sa y ap revandike a oubyen sa y ap mande an se pa vrèman gran choz. Nou tout konnen ni vi sitiyasyon an se pa de moun ki gen de salè regilye kankou ou menm avèk mwen. Se yon frè yo ba yo pandan ke yo nan rezidans lan pou pèmèt ke yo kouvri sèten frè de fonksyonman. Men se pa de moun ki gen de zaryere de salè vrèman. etc. Rapò Ministè Sante Piblik prezante jounen mèkredi a sou statistik 2021-2022 a se yon ansanm done sanitè ki konekte nan lide pou pèmèt patnè MSPP yo byen kadre entèvansyon yo nan sistèm sanitè peyi a, daprè deklarasyon Ministè Sante Piblik ak Popilasyon an. Alex Larsen revele rapò sila a dans le domaine SILA. Comment c'est important ce rapport et les données des dons Ce sont nos yeux, nos oreilles pour savoir ce qui se passe de la santé dans la population en Haïti. Sont données pour, pour guider les actions en santé, c'est comme un pilote qui conduit un avion de manière aveugle. Le pilote ne sait pas où il est, Ni ou il va, Ni si il est arrivé à sa destination. Menm son klòch bò kote reprezantan usaid nan peyi Dayiti, Andrea Alverson ki swete Ministè Sante Piblik ak ansanm patenè l yo byen itilize done sa yo nan lide pou rezoud divès pwoblèm sanitè peyi Dayiti ap fè fas. Comme vous le savez déjà, il y a de nombreux programmes qui sont en cours d'exécution pour lesquels des progrès ont été réalisés. Plus précisément, on donne l'accès aux soins de santé de base. Il faut noter que, pour mieux faire, le ministère de la Santé, les bailleurs de fonds et les acteurs du secteur public et privé ont besoin d'un diagnostic réel na preaple prezentasyon Statistik 2021-2022 Ministè Sante Piblik ak Popilasyon prezante jounen jodi a reyalize anba je notamman divès reprezantan diplomatik akredite nan peyi Dayiti. Lè w konsidere 86, rejim 86 la, peryòd 86 la, s on franj nan mesye sa yo ki ban nou phtk. Nou remonte an 90, son franj a mouvmans lavalas la ki ban nou phtk. Nou retonbe nan 2004, se menm gwoup moun sa yo a jodi a ki ban nou phtk. Sa vle di kisa? Pèp ayisyen an pran nan yon sentiwon. Ebyen, Nou menm, nou fè yon grenn konsta. Konsta ke n fè, se sèl Joseph Michel Martelly ki se phtk. Apre sa, tout lòt yo, se de outsider, se de abolotcho, se de nèg ki vin kontinye fè konplo pou detwi pèp ayisyen an davantaj. Nan sans sa, nou menm o nivo Platfòm Politik Chemin Delivrans Ayiti, aprè plis ke 2 zan, jodi a nou gon diskou nou kenbe e ke 35 lane de ekip 86 a jodi a, enben yo pat gen yon pwojè ekonomik pou soti pèp ayisyen an nan sa l ye la. Se pou tout rezon sa yo ki fè nou menm nou la jodi a. Chemen delivrans kòm platfòm politik enben nou fè ke konprann popilasyon an li dwe louvri je l. Louvri je l pou l gade egzakteman moun vrèman ki vin defann ansanm de valè e aki nasyonal e ke vrèman pou batay byennèt la rive fèt. Poukisa? Paske jodi a, lè w pran yon konplo de jenerasyon 86 ki remonte a 2004, ki vini a jodi a la, ebyen, li gen yon konplisite entènasyonal. Nan sans sa, Platfòm Politik Chemen Delivrans Ayiti kontinye pran kouraj li ak de bwa pou nou di jenn gason, jenn fanm, Pa pran nan pwovokasyon pou nou ale nan lanmè al vwayaje kite peyi n. Yon sèl fason pou n goumen se kontinye pran responsabilite n atravè yon konsyans kolektiv pou n pèmèt nou chanje sa k gen la kòm sitiyasyon. Tout pèp te pase nan yon sitiyasyon ou yon lòt. Enben jodi a nou menm nou gen sò pa nou, enben jodi a fò n konprann nan dinamik nou ye la a, pa gen okenn lòt nèg ki ka vin chanje sa paske pa gen nèg ki konprann dinamik pèp ayisyen an la ke de jenn gason Atravè sosyete a ki konprann se pa nan gran ravin pou yo ale, se pa nan baz yo pou yo ale, pa nan geto yo pou yo ale pou yo al kenbe zam. Yo kwè ke menm nèg ki kenbe zam yo, se sitiyasyon politik peyi an, se kriz ekonomik peyi an, kote ke pèsòn nèg pa rive fon pwojè dirab, on pwojè ekonomi, enben ki fè jenn gason sa yo, yo itilize de jenn gason pou kenbe zam, pou fè bezwen yo. E poutèt sa. N ap reyitere fòs nou, reyitere angajman nou avèk popilasyon an pou n di popilasyon an, nou la kòm avangadis, nou la kòm jenn gason ki kwè ke kondisyon nou pa ka ret konsa, ebyen n ap kontinye fè echèk avèk moun sa yo ki la pli de 35 an, yo pa bay rezilta. Nou remake aktè politik yo fon sèl bagay, mete moun nan lari toutan, fè manifestasyon, voye ale, rache manyòk, sèlman sa k fèt sèlman. Pa janm gon pwojè ekonomik ki pou tante a chanje lavi nou. Yon moun pa ka deside ap fè peyi pou toutan se nan manifestasyon ou lage yon pèp. E se nan sans sa a, depi 2 zan egzistans nou, n ap fè pwomosyon pou nou egzòte la brh pou envesti nan kreye de nouvèl zantrepriz, nan kreye de nouvo antreprenè. E nou pral tande nan laprès kote ke la brh anonse finansman de 5 pwojè a otè de 109 milyon de goud e chemen delivrans bat bravo e sa fè pati de youn nan bilan nou nan batay politik nou. Nou pral tande ke Luis Amalgro ki anonse pou brh pran responsablite l nan kreye de nouvèl antrepriz. Paske se sèl mwayen ki ka evite moun kite peyi a, se sèl mwayen ki ka evite jèn gason pran zam. Paske yo gon travay, yo gen biznis, yo gen aktivite yap fè mezanmi. Donk aktè politik yo, yo tout rich, men yo kite n nan sitiyasyon nou ye la. Men nan sans sa, Chemen Delivrans Ayiti ap anonse ak pèp ayisyen. Gen de moun ki te di tèt yo ke se yo aktè enpòtan. Jodi a, nou konstate, men rezilta aktè enpòtan yo nan lari a. Rezilta yo se pa gen gaz, se pa gen manje, se ensekirite, se gang ame, men rezilta a nan lari a. E ke yo vle se yo ankò ki pou mete pèp la nan lari pou yo kontinye al pyafe nan non pèp la. Chemen delivrans di non. Chemen delivrans di, gon bann nèg ki te di tèt yo, se avoka pèp ke yo ye, jodi a nou tout wè yo. Chemen delivrans di ke pa gen avoka pèp ankò. Nou kwè ke moman an rive, se pèp la gen 2 defansè, pèp la gen 2 pòt pawòl. E si gen pèp la gen 2 pòt pawòl, se nou menm Ann Vant Chemen Delivrans Ayiti k ap pale yon pawòl reyèl, yon pawòl pou chanje lavi, yon pawòl ekonomik, yon pawòl transfòmatris. Nou konstate ke chak jou pi plis, sitiyasyon ensekirite ap vin pi grav. Zòn Sid la toujou bloke, zòn Nò a toujou bloke. Nou konstate genyen kèk ti jefò tou piti lapolis ap fè pou eseye konbat kèk gang nan plèn nan. Men an menm tan tou, nou konstate jefò sa yo ap fèt pandan cnn prezan sou teren an. Nou espere se pa imaj y ap fè pou cnn. Nou espere se pwoblèm ensekirite a yo vle rezoud tout bon. Donk, travay k ap fèt lan pou demantle gang yo, fò l fèt de fason sistematik, ni nan blòk Nò a, ni nan blòk Sid lan. Fò l fèt pou rezoud pwoblèm ensekirite a. Fò l pa fèt sèlman pou bay cnn imaj pou l al pase, men se pou rezoud pwoblèm ensekirite a, paske popilasyon bouke ak pwoblèm ensekirite a. Gen pwoblèm rate gaz la tou ki toujou ap pèsiste. Nou konnen depi kèk lane pouvwa phtk a bay sektè prive a, operatè prive yo, kontwòl enpòtasyon gaz la nan peyi a. Enben, depi lè sa a, sitiyasyon an vin pi grav chak jou pi plis. Rate gaz lan vin ap fèt de fason sistematik. Se de tanzantan gen yon rate gaz nan peyi a kote moun pa ka jwenn gaz pou yo fonksyone. Pandan ponp yo fèmen pa gen gaz. Men atè nan galon nan dwoum toujou gen gaz. Gen anpil moun ki gen sant ki mete sant stokaj yo lakay yo, anpil moun ki gen kòb, depi gaz la rantre menm kote l rantre a, enben l debake dirèkteman nan sant stokaj yo gen lakay yo a pou yo vann li a 1000 goud e plis. Donk popilasyon an li menm pa ka jwenn gaz pou l fonksyone e pasaje yo oblije ap peye pi transpò a 17 wotè. Donk. Sitiyasyon sa mete chofè ak pasaje nan twoke kòn chak jou nan lari an. Nou menm nou panse ke fòk leta pran kontwòl, pran kontwòl enpòtasyon gaz la nan peyi an pou se pa sektè prive a yo bay enpòte gaz Kreye rate atifisyèl lè yo vle, donk bay gaz la lè yo vle, vann ni pri yo vle, donk fòk leta gen kontwòl kesyon enpòtasyon gaz la nan peyi an. M rapousuiv pou m di ke peyi a nan sitiyasyon tèrib, yon sitiyasyon danjire, pou nou di l, nou nan yon kalfou danjire kote nou oblije fon jan pou nou sòti. E la a. Nou konprann jwèt la e pèp ayisyen an pare pou jwe avè l tou. Nan sans sa a, nou di tout mwen jeneral, randevou an se le 14, le 14 la pou n al bay katon wouj ameriken, katon wouj Kò Gwoup, katon wouj a Lalim, katon wouj a restavèk yo ki nan primati an, katon wouj a tout kolabo jou jodi an kap fè tyoul meriken e kap kraze peyi an, katon wouj a tout moun ki kanpe an kwa kont rèv pèp la pou yon peyi granmoun kote nou ka manje, nou ka bwè, nou ka al lekòl, nou ka viv san sante, nou ka viv tankou moun. Jounen jodi an, nan sa nou ye la a, nou pa ka rete ladan l. Tout mwen jeneral kap tande nou la a, Mo dòd la se mobilizasyon jeneral, kole zepòl jeneral pou nou fè yon soulèvman jeneral popilè jeneral pou nou retire peyi a kote li ye la a, pou nou ale vè yon lòt endepandans kote se nou granmoun tèt nou, se pa meriken k ap an yon twit mete premye minis pou nou e se nou k ap deside, se nou k ap dirije nou e ki ap kondi peyi a nan sans enterè tout moun k ap viv ladan l. Se te sitou anviwon Pou yon gwoup, nou kab estime petèt istoryen yo pa twò klè a 200 esklav esklav konsa ki te pran inisyativ sa a e ki te fè rasanbleman sa a tou. Pami yo, se te esklav e ki te nan ki gen ki gen a talan klè ou te divize yo esklav domestik tou e esklav ki te gen enfliyans nan koloni an e sa ki tap mawon e ki pat asepte esklavaj sovaj sa a donk yo te pran rasanbleman sa a se te yon se te an fèt. yo te konstitye nan sans sa a yon fòs avangad pou tout mas esklav yo nan epòk sa a. Gwo rankont sila a ki te sanse yon kongrè politik, Se ke malerezman pati politik yo pa janm fè, sof m te tande OPL ki fè yon bagay lotrejou, yo toupatou sou lil la pran konsyans e leve kanpe pou di non sètase. Eta a Yo kite l, apre ennan y al lòt kote, y al fè l, yo di y ap fè lòt bagay. E koulye a, danje a, paske lari a pou tout moun, lari a pou tout moun, malgre yo fin fè tou sa yo te fè nan lari a, men yo, y ap retounen nan lari ankò pou yo fè menm dezòd lan ankò, e pèsonn pa ka anpeche yo. Donk, fòk òganizasyon de baz yo konprann kontradiksyon yo, e pou ke yo òganize yo, yo mete yo ansanm, e pou yo wè kouman yo ka reyalize, m pa konnen nan 231 lane pase, men gen lòt, gen bagay nou ka fè, nou ka fè l pi byen, e fò nou pa ta bliye tou, Fò nou pa ta bliye e nou pa dwe bliye pòte mistik ke seremoni e kongrè Bwa Kayiman an. Tèm konferans lan, konferans deba a, Bwa Kayiman, yon egzanp mobilizasyon pou kwape sistèm peze souse a. Platfòm politik Viktwa pran responsabilite l pou denonse ak tout fòs nou demagoji moun ki te siyen Akò Montana yo, ki maniganse yon fason pou non sèlman Komisyon Medyasyon an chita avèk yo an premye pou enpoze kondisyon pa yo, men tou minimize ak rejte patisipasyon tout sektè ak tout lòt akò ki te pwopoze yon demach pou sòti nan kriz politik nou retwouve n jounen jodi a. Pa egzanp, lè nou konsidere akò CESOC, te gen plis pase 1000 òganizasyon ki te kanpe ak kore pwojè sila. Apre sa, n ap jwenn akò pen akò PEDSAM, elatriye. Pou tou sa ki konsène jwèt mètdam ki an rapò avèk nèg Montana yo, premyèman, se pwopoze yon gouvènman bisefal pou enstale prezidan pa yo. Dezyèmman, se voye Ariel ale paske arete prezidansyèl ki te bay premye minis la pouvwa a p ap ka kenbe ankò. Twazyèmman, akapare yo de tout pouvwa Leta a kòm sèl kòk chante, pandan ke yo pral ekskli tout lòt sektè nan sosyete a. Platfòm politik Viktwa egzije pou PM Ariel Henry pa pran nan okenn pwovokasyon nèg Montana yo. Demach ideyal ki dwe favorize dyalòg Nan yon antant ak tout moun dwe fèt san fòs kote. Pa gen pèsòn moun ki dwe gen priyorite sou lòt oubyen chache regle zafè yon ti gwoup moun ki pou pran pouvwa nan enterè pa yo. Premye minis lan dwe tou monte yon KEP de konsansis ki pral enspire konfyans a tout popilasyon ayisyen an. Konsa tou, otomatikman nou fin fè referandòm Pou bay manman lwa peyi a yon lòt direksyon, nou pral òganize eleksyon pou senatè, depite, majistra ansanm ak tout kolektivite teritoryal yo. Pou n fini, n ap raple ke nou rete solidè ak akò 11 septanm 2021 an. Antant ki dwe jwenn nan, se pou tout moun ladan l, kòmanse sou Sesòk rive sou tout lòt akò initè Dayiti a. Yon KEP konsansyèl e enklizif. Yon gouvèneman douvèti ak tout sektè ki vle mache ladan l. Menm nou pa pran plezi nan lanmò moun, nou pap fè pwopagann sou kadav moun. Mesye Pierre Espérance se sou san moun e sou kadav moun li fè lajan. Gon ansanm de moun yo te di ki mouri, ki viktim, moun sa yo bèl e byen vivan. Kòman sa fèt? Gen yon gwoup sitwayen, daprè temwanyaj moun yo, daprè temwanyaj ke Pierre Espérance, Enol Florestal, Duclaire Fernando, Jeanty Manus, yo fè yon lis, epi nan lis la, yo di moun sa yo te mouri. Kote moun sa yo ye? Rue Sen Maten, sou Bèlè, Pòs Machan, Ravin Pentad oubyen Site Choun. M gen okazyon pou m gen temwanyaj yon gwoup moun ladan l ke deja dosye a devan Pakè de Pòtoprens pou n fè limyè e m ap ba w de twa non moun sa yo epi sa a dosye sa a nou pral mete l sou rezo a pou nou wè ke moun sa yo byen vivan e ladan yo gen k ap travay nan Meri de Pòtoprens pa egzanp Jòj Emanus Jòj Bekens 2 frè. Youn ap travay nan meri de Pòtoprens. Dory, Jean Rony, tout moun sa yo nan Ravin Pentad, Site Choun. Pierre Jocelin, Cynthia, Ri Sen Maten, Sofia, Sofi, Ti Manmi elatriye. Tout moun sa yo pa mouri, yo byen vivan e nou gen de moun ki vin temwanye e deja la nou ekri komisè gouvènman an pou ke li tande moun sa yo e si moun sa yo nou site non yo la Aprè temwanyay ke n genyen pou n di se Pierre Espérance ki te ilize l, Pierre Espérance gen responsabilite pou l tradui nou lajistis, pou komisè gouvènman an odisyone nou, voye dosye a nan kabinè denstriksyon. Donk, nou menm nou di fòk limyè fèt sou sa. E nan sans sa m wè anpil moun ap di pou yo y ap kache dosye. Non! Nou egzije pou ke limyè fèt sou dosye Lasalin nan. Nou egzije pou ke pwosè sa a rive fèt yon lè pou n fè limyè, pou n wè egzatteman ki sitwayen sa a, ki moun Pyè Esperans ye. Jodi a, katriyèm kozri a, nou ap fè l otou de tèm, Yon lòt Yon lòt jenerasyon pou yon lòt Leta. Ap genyen yon seri de konferans e ki ki m kwè ki ap o nonb de twa pandan tout jounen an. Ap gen de aktivite kiltirèl e de echanj e genyen yon fòm kap pase kote ke se yon fòm de kaye de doleyans pa rapò avèk ansanm de pwoblèm ke jèn yo sitou ap konfwonte nan peyi a nap soumèt pou nou kapab wè apresyasyon jèn yo pa rapò avèk gran pwoblèm peyi a ap konnen. Tèm sa nou vini avèl an vèti de yon ansanm de konsta paske premyèman konsta ke Leta jan lap fonksyone a, lè nou prann swa o pwen de vi administratif oubyen leta peyi a an gwo, sa va trè mal. Sa va trè mal akoz petèt de no dirijan, akoz de sitwayen ki pa petèt pran dimansyon yo e sèvir le peyi. Donk se sak fè nou jodi a nou chwazi fè yon apèl a la konsyans kote ke se yon lòt jenerasyon de jèn ki vrèman enpregne yo de veritab kesyon sosyal, de veritab kesyon politik, de veritab kesyon ki lye o dwazimen, donk pou reflechi, panse e degaje on konnsansis otou de grand kriz peyi a ap konnen pou nou wè dans la mesure du possible ki sa nou ka fè nan lojik pou akouche yon lòt fòm leta, on leta ki pli jis, on leta ki pli ekitab. Se pa sèlman pouvwa, ki entèrese yo pa rapò o privilèj, men se deja se le peyi. Ke w vle l ou pa, menm si w ta ale, menm si w ta vin gen pouvwa, bon si w gen pouvwa a, gon ansanm de bagay, gon ansanm de mizanplas ou pa fè. Monchè nan ki peyi w ap viv? Pa egzanp, malerezman, gad on bagay ki rive le weekend dènye. C'est un ancien sénateur qui a été calciné dans sa voiture. Se rezilta on ansanm de politik. ki pa mete an plas ki rann ke menm yon ansyen senatè de la repiblik ak ki te aktyèl direktè jeneral o pli wo nivo de l'administrasyon de leta kapab viv de ki kapab viv yon dram parèy donk la lojik è dan le fèt ke gon ansanm de jèn ki konsyan gon ansanm de jèn fondamantalman ki touche pa pwoblèm nan e ki kwè ke peyi a nou kapab konstwil a la dimansyon gloriyez de notre histoire de peuple. Paske se yon gran pèp nou ye istorikman, men li rete ke pou nou òganize nou administrativman, pou nou devlope de relasyon de bon vwazinaj avèk nou vwazen, avèk lèzotre peyi, paske nou pap janm ka evolye an vaz klo, pou nou defini, detèmine kisa nou vle, e kibò nou vle ale reyèlman avèk se peyi.